Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou sòm le dimanch 14 me 2023. Nou gen anpil ti dosye nou vin pale avèk ou la men. Nou espere ke ou pral pase yon trè bon moman an notre konpanyi. Alò se parti avèk enfòmasyon sa yo. Nou konnen chanèl sila se enfòmasyon, analiz e kòmantè sou sèten dosye. N ap pati nan dosye ki konsène Matisan. Veyikil transpò an komen entèdi pou kapab travèse zòn Matisan a pati lendi 15 me 2023 daprè yon nòt asosyasyon pwopriyetè chofè Dayiti, APCH. Nan nòt sa a ki sòti nan dat samdi 13 me 2023, APCH di li pran desizyon sila a, Nan tèt kole avèk diferan responsab nan sektè transpò nan peyi Dayiti, mezi ki vize pwoteje lavi ak byen moun kap pase nan wout sila depi kèk jou, ki vini yon pwoblèm paske la se pwa gang ame yo ki ap opere lè yo fè regilyèman anlèvman nan otobis yo. Daprè APCH, akote ka anlèvman ak detournement veyikil, Frekantasyon zòn sila pa veyikil transpò an komen se yon sous apwovizyonman an minisyon pou bandi ame yo. Nan sans sa, tande byen, twonson Pòtay Bizoton an nan komin Kafou li entèdi jiska yon otorizasyon lapolis nasyonal ki garanti sekirite vi ak byen nan zòn Matisan ak boulva Arithoman. Pou konbyen de tan? Paske desizyon sa li kapab bon wi. Men fòk nou pa bliye tou gen anpil moun ki bezwen fè wout la. Paske mesye dam yo estime ke ebyen lè machin ap pase gen anpil bagay ki ka fèt. Gen anlèvman ki fèt e genyen tou minisyon ki pase sou wout la. Donk imedyatman machin pa pase yo pran desizyon pou transpò piblik pa fonksyone. Donk si gen machin ki ap pase ebyen yo pral konnen de ki mannigans machin sa yo yo menm y ap pase sou wout la. Tèt chaje wi la a. Antretan fò n di ke batay kontinye antre Vilaj de Dye e lapolis. Yè nou te fè yon bèl rale kote ke nou te vini avèk videyo. lapolis li menm k ap freye yon lòt chemen la a pou kapab wè kòman l kapab rive sou vilaj. Tande byen, mwen di nou sa chak jou, nou poko bat bravo, nou poko ka di bravo lapolis. Paske, tan ke Izo nan vilaj la, konprann byen sa m ap di nou an wi, sa vle di la menas li la. Donk, deloje Izo se sa ki veritable satisfaksyon an. Ebyen, fòk yo rive deloje l pou n kapab kontan. Gen yon seri de, bon antouka fò n di ke rezo sosyo se la li la pou sa, fòk gen de moun k ap bay nouvèl afole, men konsa tou fòk gen moun k ap bay verite. Paske lè w pran egzanp an Frans, sa w ap gade an Ayiti a la a gen moun k ap bay nouvèl afole an Frans. Men konsa tou w ap jwenn Frans 24 ki li menm ki ap emèt sou youtube la tou ki ap bay verite. Eske nou konprann? Sa vle di nou menm nou pa oblije antre nan lojik afole a pou n di, A, Izo pran bal nan pye, Izo nan kouri, Izo pran bal. Non! Lè Izo pran bal la, n ap di Izo pran bal. Lè Izo nan bon kouri an, n ap di Izo nan bon kouri. Èske nou konprann sa m ap di nou an? Osi senpl ke sa. Donk, sitiyasyon an nan vilaj sè ke, ebyen, lèzokipan. Se pa lè gang non. M ap pale de rivren ki nan Vilaj de Dye. Moun sa yo, yo nan gwòs enkyetid. Enkyetid yo a paske yo menm yo pa gen zam nan men yo, yo pa p batay. Donk gen anpil ki ta renmen kite vilaj la. E gen moun ki kòmanse kite. Donk kounye a la a, li evidan pou ke moun sa yo, lè yo vle kite zòn nan, pou ke lapolis kapab akonpanye yo. Fòk lapolis akonpanye yo tou paske lapolis li la pou pwoteje e sèvir. Lapolis kapab pa pwoteje gang, lapolis kapab pa vle sèvi gang, men lapolis fòk li pwoteje e sèvir popilasyon an paske sè de mo ki fè pati de deviz lapolis lan ebyen se jist pou popilasyon an. Konprone byen donk fòk genyen yon kote pou si yon moun vle kite vilaj la pou li kapab sòti. Kounya le pwoblèm se pa chita kòmsi fòk nou pa voye moute. Fòk nou ale nan fon koze a. Kounya moun yo ka bezwen kite wi. Yo ka bezwen kite, yo pa ka kite e paske bandi kapab anpeche yo soti. Se sa wi pou nou konprann nan tou. Men de tout manyè, si moun yo ap soti Bandi kite yo soti, nou swete ke pou ke la polis li menm li tabli yon koulwa pou moun sa yo kapab soti. Kounya la gen yon grenn bagay popilasyon ap tann, lap tann volim nan men la polis. E pa bliye m gon ti konsèy m toujou pote pou e zanmi koman il sapèl snaypè. Snaypè djòb la li bèl. Bravo kenbe rèd pa moli men m ta anvi nou fon ti kanpe sou bagay tiktok la. Paske lè w fè yon bagay ou di tiktok se kòmsi ou antre nan yon lojik vanta men kòmsi se apre emisyon an fini pou tout moun di men sak snaypè a ou konprann kòmsi m pa vle se snaypè kap di men kisa l vo ok snaypè se yon moun ki ap fè yon bon travay se vre se yon nèg ki prè pou denonse se yon nèg ki prè pou li ankouraje men ekoute sa sa ret la. Tu konpran? La diskresyon se mye. Ok my bro. Genyen 9 endividi, pami yo 2 fanm, ki yo menm twouve yo abò yon otobis ki jwenn arestasyon yo par lapolis nan nò peyi Dayiti nan aprè midi vandredi 12 me 2023 a. Kout filè sa fèt nan lokalite Gran Pre, tou pre kafou Milo nan kad yon kontwòl woutin daprè pòt pawòl pnh la nan nò, enspektè divizyonè Harold Jean ki li menm t ap bay detay nan Radiographie, jounal an liy. Daprè enspektè sila, pasaje yo ki sispèk ki te an direksyon Repiblik Dominikèn nan yon premye tan ta fè konprann ke yo se orijinè Leyogàn avan yo al krake pou devwale yo sòti nan Vilaj de Dye, Bastyon Gang 5 segond. Tèt chaje! Donk nou konprann ke La polis gon seri de kestyon lap poze w ap just rive nan yon moman pou di bon ekoute m se gan m se bandi tel kote osi senple ke sa mwen se bandi tel kote se kom si w devan yon jij jij la fatige w ak kestyon w ap rive yon lè w di a ok mwen koupab enben se konsa mwen gen yon konsey pou m pote m toujou ap bay konsey menm lè euh yo pap tande menm lè sa ka rive moun nan tande tou men ekoute on nè jamè twò vye pou aprandr ou pa janm twò gran pou mete konsèy pi piti an pratik eske la m ta kapab di son pi piti kap bay on pi gran konsèy ba wi paske sa ka rive morvan pi gran pase m konsa sa ka rive tou nou gen menm laj men tande byen morvan fè yon gros bavure ki bavure morvan fè morvan fè yon twit yè. ki di konsa, Mwen konfime lapolis manje yon enfòmatè mwen yè nan Vilaj de Dye, pè a son nam. Menm si li te enpòtan pou mwen pou bon enfo, yon grenn sal ale toujou, menm si mwen te espere li mouri an dènye. Bon, antouka, Morvan toujou di li pa jounalis. Men menm lè yon nèg ou pa jounalis, gen erè. ou pa kite rive. Se kòm si nan moman ou tap fè pòs sa a, votre pensée li te un peu altéré. Votre esprit, votre sens imaginaire li te un peu altéré. Konprenez bien, Ti Izo tonbe se yon bandi nan vilaj de Dye. Ou te konn ap pale a Ti Izo. Kisa sa fè de ou lè w fè yon pòs konsa Pou di ou te konn pale avèk Ti Izo, Ti Izo te enfòmatè w, kisa sa fè de ou anplis? Sa se yon kesyon m poze. On bandi, pa bliye, n ap denonse bandi. Konprann byen wi. N ap denonse bandi. M pa gen pwoblèm avè w, ou te ka konn pale ansanm avèk Ti Izo. Konprann wi. Men antere sa. Imedyatman Ti Izo mouri, ou antere sa tou. Ou konprann? Donk, Kounya la m anvi di tèt mwen eske Izo pat konnen ou te konn ap pale ansanm avèk ti Izo bon ok menm lè l pat konnen kounya la eske Izo pa pral veye plis toujou nan vilaj la menm pa bò kote sòlda l yo lè w fè twit sa kounya tout baz gang youn ap veye sou lòt pou ke gang pa ba w enfòmasyon sou gang. Konprann byen wi sa map diw la. Sa vle di ou vin rann nèg yo parèt vilnerab paske ou antre nan mitan yo. Se sa pou konprann nan wi. Kounya la si w te fè sa an tout diskresyon, ou tap kontinye antre nan mitan gang yo epi kounya ou fè travay ou. Men si wap denonse gang epi ou fè sa kòm pòs, kisa moun yo pral di? Wap wè nan kòmantè yo gen moun kap di ke Ee TT pa tap fè sa w fè a non Morvan. Kèlkeswa lòt moun nan pa tap fè l men kòm ou menm ou di ou pa jounalis bon antouka asime l just asime l men sa se yon bavure grav trè trè trè grav m swete ke ebyen sa pa rive ankò paske nou nan kominote a chak nèg ap fè yon travay men kout pous chak grenn nèg Maten an gaton kidnaping nou fè avè nèg ou yo la men nou pran moun yo mete yo lakay ou a. Moun yo pa moun pa m pa ka di map vin pran yo men fò nou manyen bay pèp la yon ti chans tou. Fò nou manyen bay pèp la yon ti chans tou. Koman kidnaping sa nèg ou sou anmwey ki wè kidnaping sa fè. Ah monchè Bon moun yo anndan chanm kay ou a nan kay ou a kote ou te fè a monchè. Ou pa vin pran yo. Ah fò nonm an bay pèp la yon ti chans wi papa. Vin pran yo menn oh. Jonas ou konnen mwen m ka debake. Sa w ka fè? Ou konnen m ka debake. Ou ka debake? Ou konnen m ka debake. Ou konnen lè m met pye m atè, mwen m pa konn nan griyen dan. Ou menm vini non men. Men mwen e bay pèp la yon ti chans non men. Manti vini men. Bay pèp la yon ti chans brother men. Nan gyèt manman w. Yo libere moun yo e pa joure ak enpòtan men. Libere moun yo men. Nan jet pa moun nèg. Ah Jonas mwen pap joure manman w non menn. M pap joure manman w non menn. Men libere moun yo bòdè. Ou fin pran kòb moun yo epi aprè sa yo kidnape w al fè w pase mizè anndan kay ou a menn. Ou fin kidnape moun yo menn ou pran kòb ki te gen nan men yo epi aprè sa yo al mete w anndan kay ou a pou yo pase mizè menn. M wè moun pase mizè. Ah wal wal fè moun yo pase mizè anndan kay ou a menn. Ou pa vin pran yo menn. Ah libere moun yo menn fò libere moun yo bòdè. Bon ou konn kay la ou konn kay la se ou konn ou gen zam nan menw. Enben poum byen diw sa m gen zam nan menm se vre men zam m gen an se moun yo se pèp la lap pwoteje menm diw libere moun yo bòdè libere moun yo. Sa ou sòye menm? Ah, ou konn sa m ye deja monchè, w ap mande m sa m ye ankò? M pa konn sa w ye non menm. Ou pa konn sa m ye epi w di m vin dèyè moun yo? Sa yon kaka mesye, m pou m gen pou m vin rele m l ap fè m lalwa, lalwa ki p ap fè m menm. Anben, Jonas, m konnen e pa jodi a w vòlè menn. Men gen konsyans, gen konsyans ou fè pèp la pase mizè menn. Ou t ap ka zanmi m tou menn, m konn zanmi vòlè. Gyèt manman w. Ah nan sa w pi fò menn. Valè kòb vòlè w manje wè. Oh m te konn m te ka manje kòb vòlè vre wi lè w te nan vòlè m pat ko konnen an. Yo ran sa ran sa pa bon tande menn. Pa rele pou telefòn ok nèg. Enben map toujou ka rele w wi tout otan w ap fè sa k sal map toujou ka rele w. E dènye jou yo tou m kwè tèt ou gen pou l nan menm wi nan jou kap rive yo. Dale. Tèt ou gen pou l nan menm wi nan jou k ap rive yo. Chak ou di sa wi men. Enben, e pa lò e. Mwen ou konnen depi m met pye m atè ou konn sa m ka fè. Ou pa ou pa rive Bouno. Enben, met pye w sou lis Bouno a non. Rive non. Met pye w sou lis Bouno a non. Oh bon chak jou Bouno. Chak jou Bouno. Met pye w sou lis Bouno a. Ou mèt rive bò vye drag la sèlman. Pete yon kout bal sèlman m rive sou ou wi. A. Ayibo ti mal chen. Ah enpav. Enpav. Ou enpav. E san fanmi toujou ap fè kidnapin konsa a menn nèg ki san fanmi moun san anyen epav ak toujou ap vòlè kap kraze peyi a e menn fout bay depatman yon chans menn. Eske nou wè koze mezanmi. Je nèg yo chèch. Je nou ap gen dlo se lè popilasyon an pran nou. Se lè popilasyon an ap ba nou bwa kale. Fò m di nou ke. Youn nan pami 4 nèg ki te pran bwa kale nan Gonayiv. Yo jwenn anpil dezagreman sou telefòn li. Yo jwenn yon demwazèl. Demwazèl sa a m kwè ou menm tou ou ka wè imaj ou paske ou deja viral sou rezo sosyo. Men mwen menm m pa deside poste w. Ha! Konprann paske mwen pa antre nan lojik sa yo. An m di nou yon bagay. Alò jistavan fò m di nou ke anpil foto dezagreman. Foto manzè menm toutouni. E foto kote yo kouche li menm avèk ti blòdè a. Men tande non. Gen bagay pou n evite. Lè w s on fanm, ou annafè ak gang, gon jan pou w konpòte w. M konnen bagay yo di. N ap defann 2 goud. Pandan n ap defann 2 goud la, poukisa nou pa fè respè nou tou? Ou avèk on gang, w ap fè tout kalite foto ansanm avèk li. Bon kounye a yo pran l, men kounye a ou nan lari. Ti cheri ou nan lari, pa gen anyen ki pou lave w. Ou dan lari. Mwen menm m pap mete l. Nap kite dosye sila nou pral nan lot dosye paske ya kelken ki ma anvwaye yon pti mesaj dan la matine di dimanch dizan bonjou RL prod se avek dlo nan je map anonse abitan nan bwa kola nan savann a wòch touye jenn gason sa pou bandi Pandan l se yon moun ki gen pwoblèm mantal akòz lanmò manman l, Steve Pierre Louis, waww, il a le nom d'un artiste que j'adore écouter. Mwen p ap di w Rest in Peace paske w pa t merite lanmò sa a Bwa kale ap manje anpil moun ki pa bandi sou konsyans Leta ki pa vle tabli lòd nan bouk Tirivyè Latibonit. Je regrette. Paske map mande eske Estiv li menm se li gen a wè ak sitwayen m te fè emisyon pou m pale de li an m pa kwè men mesye ayy se trist nou pa ka di anyen men ekoute popilasyon banm di nou yon bagay gon jan nou kenbe yon moun nou wè lap pale fòk nou kapab di tèt nou moun sa pa byen banm reflechi yon lòt jan. E la polis, mwen mande w pou w kapab asime responsabilite w nan sans sa a. Osi senple ke sa. Sinèji antre ou menm ak popilasyon an fòk li toujou kenbe. Youn veye sou lòt. Eske nou konprann? Youn toujou veye sou lòt. Se tris pou ti jèn sa tonbe konsa men koute, se nan lojik la nou ye. Nou oblije ap swiv bagay yo konsa. Antouka n ap vini toutalè. Paske nou gen yon enfòmasyon ki tonbe la konsènan Manno Vilaj de Dye e nou ap pral bay enfòmasyon an nan lòt emisyon k ap vini e nou pral mete dwòn nou anlè pou nou kapab konfime ou enfime enfo sila. Antouka mèsi la famiy kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay pi aprè kèskon di a la pwochèn.